Bonjour, bonsoir la famille, avec plaisir nous rentrer la caou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Nou espere ke tout bagay an fòm pou chak gren moun kap tande e gade RL Prod a la fwa. Donk nou pral debat, nou pral informe ou, paske se sa ki sousi nou. et c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est parti. Mais d'abord, les titres de l'actualité. France Alcindor, c'est lui-même qui directeur général AI Administration Générale Droane. il remplacer Romel Bell, qui est accusé comme quoi la vente ZAMAC munitions. Monsieur Alcindor Te juske la, direkteur general adjwen nan institusyon si la. Sele ki poze nan dat 20 me pase a sou pòt ak klasè biwo direktè jeneral administrasyon jeneral dwàn nan Romel Bell leve. Nan yon nòt yo mete an sikilasyon madi an, inite k ap batay kont kòripsyon ULCC enfòme genyen lòt aksyon ki ap antrepran nan kad ankèt sila. Divès sitwayen k ap viv nan peyi Lafrans ekri ak otorite fransè yo pou mande anile yon spektakl ansyen prezidan Michel Martelly ki prevwa 10 jen kap vini la nan Sarcelles. Yo akize ansyen chèf leta kòm kwa li fè anpil krim e pou kouwè l ye la a, sitwayen sa yo di yo opoze ak prezans Michel Martelly nan vil sila. Òganizasyon non gouvènemantal Medsen San Fwontyè di li trè preokipe pa rapò ak sitiyasyon sekiritè Peyi sila ki afekte sistèm sanitè la, MSF deplore miltiplikasyon anlèvman kont ranson ki gen enpak sou kesyon swen sante nan peyi a. Nan yon kominike li raple omwen 4 lopital te oblije fèmen pòt yo an soutyen ak kòlèg yo resaman ki kidnape. Ototal 21 mil 380 migran. Tounen pa bò isit, sòti nan peyi Etazini antre 19 septanbre 2021 avril 2022, se sa Òganizasyon Entènasyonal Migrasyon fè sòti nan yon bilten avril sou èd l ap ofri ak migran yo voye nan peyi Dayiti. Alò, vwala pou lè titre e on va revni dan kèlke zenstan. Ansyen direktè jeneral bwat sila a, eske nou konnen nan kisa yo site non li? Ebyen misye se youn nan moun kap vann zam ak bal nan peyi Dayiti. Vous imaginez quelqu'un qui est directeur général des douanes? Ebyen li menm antre nan lojik sila. Donk ou ta kapab imajine ke, ba se. Se vreman glòk a antandr se jan de fòmasyon. Ben ekoute, mwen je pons ke se direktè la, ebyen eh li sipoze ebyen eh ekwe. Ben wi paske lè ou son moun yo mete w nan yon post pou kapab jere post lan epi se sa wap remèt an retou, ben se grav. Se grav e m ta kapab di se yon dosye ki fè anpil pale dan la repiblik e pou kwè li la mwen je pons ke Romel Bell se yon nan moun. Ebyen si ankèt la efektivman li pwouve ke sitwayen sa nan vann zam, nan vann bal, prizon dwat. Paske nan sa peyi a ye la. Lè yon nèg ou direktè, ou antre nan lojik sila se ta vre, ebyen m ta kapab di yo dwe akize w de krim kontre limanite. Yo fè w konfyans, yo mete w nan yon bwat, tèt chaje. Dosye konsènan Michel Martelly. Se pa mwen ki di l, se konsa enfòmasyon an tonbe, sitwayen k ap viv nan peyi Lafrans ekri ak otorite fransè yo pou mande anile yon spektak ansyen prezidan Michel Martelly ki prevwa fèt nan dat 10 jen k ap vini la nan Sarcelles. Yo di mesye a li fè krim contre l'humanité. Èske vre ou non? Michel Martelly est-il innocent de sa k ap pase nan peyi a? Est-il coupable? Ben sa se la grand kesyon. Antouka, fò m di nou ke pa rapò ak yon seri de inisyativ k ap pran, yon seri de demach k ap fèt, se kòm si m ta kapab di syèl la tonbe sou tèt yon sitwayen ki rele Michel Martelly. Paske, ban m di yon bagay, si nan inisyativ k ap pran yo, yo vle ke Michel Martelly rete yon pèsonalite kazanyè, Ebyen m ta kapab di nostalji ap fini ak Michel Martelly paske il pran plezi a se defonse a travè de manifestasyon kiltirèl. Men si tout kote Sweet Micky afiche gen yon gwoup de sitwayen ki yo menm entèpele otorite yo pou di yo ekoute setòm la de sal repitasyon. Li pa kab vin jwe la paske lui c'est un méchant, lui c'est un criminel. Mwen panse ke si yo bare wout sa ak Michel Martelly, ça va faire du mal, ça va faire du mal parce que à son âge, meyè fason pou l distrè li se nan live, nan enjoy li avèk moun yo. Men si jounen jodi a la pa kab gen prestasyon Michel Martelly ni an Frans, ni Ozetazini, Bon antouka dènyeman nou wè yo te kanpe pou l pat jwe yon kote l t al yon lòt kote l t al byen pase avèk anpil fanatik. Si chak jou gen yon jan de demach konsa k ap antreprann mwen panse ke kòmsi gen yon lè k ap rive Michel Martelly p ap ka jwe ankenn kote e nostalji ap anvayi kè l ebyen pral gen pwoblèm. Tèt chaje antouka se sitwayen yo a Paris yo menm antre nan lojik sila. Òganizasyon non gouvènemantal Medsen San Fwontyè di li trè preyokipe pa rapò ak sitiyasyon sekirite an peyi a ki afekte sistèm sanitè la. Ben wi, wi paske nou sonje e premye bagay ki pral pase ki lakòz Medsen San Fwontyè oblije fèmen pòt li. Nou sonje sa k te pase Matisan, nèg yo kanpe yo tire an direksyon. 2 lopital la lè premye pote boure sou matisan nèg gran ravin sou matisan gè rèd epi sa w tande a la pèsonèl sante nan lopital la pa egzanp paske bal ap tire pasi pala e o final nèg yo vin rive yon kote nèg yo penetre ansent lopital la ki ta dwe m ta kapab di enfranchisab pou dè bandi zame pou dè zòm lourdman arme. Ebyen jounen jodi a la, sa te lakòz lopital la fèmen. Anpil lòt lopital ankò oblije fèmen pòt yo. Nan Site Solèy, se la menm choz. Paske de gang zame, ki yo menm ap frape maten, midi e swa, mete, m ta kapab di, pèsonèl sante sa yo nan yon sitiyasyon kote ke yo pa kapab bay swen. Donk sa te lakòz lopital la oblije fèmen pòt li. Jounen jodi a la m ta kapab di konbyen Medsen San Fwontyè k ap mache nan Pòtoprens se petèt yon ti kote e ki pa gen twòp bri. Ebyen m ta kapab di bagay la vrèman grav. Vrèman grav paske e jounen jodi a la èske w kapab di Medsen San Fwontyè al tabli baz li nan Kwadèboukè? Èske w kapab di l al tabli baz li ankò nan Matisan? Èske w kapab di l al tabli baz li onivo de Site Solèy? Paske a chak enstan. Ebyen bwa konn mare bagay la konn vrèman vrèman difisil. Bon brèf antouka kesyon gang nan peyi Dayiti yo pa bay chans e nou menm nou oblije poze tèt nou kesyon pou n di ben kantèske sa va chanje? Ba wi kantèske sa va chanje? N ap travèse nan entènasyonal petèt kon va revenir an Ayiti pou parle d'autre chose fò n di ke bagay yo rèd bagay yo rèd eee nan peyi Etazini gen 15 mò ki fèt nan yon fiziyad nan Texas. Triste sa, senpati ak fanmi viktim yo. Se yon jèn òm ki gen 18 lane ki ouvè kout zam e touye 15 moun, pami yo 14 timoun ak yon anseyan nan yon lekòl primè nan Uvalde, nan Texas, madi 24 me 2022 an. Tirè la ki pat gen tan pou chape poul li, ebyen lapolis touye l nan ti lokalite sa kote 16 mil moun ap viv, selon Le Parisien. Nan sans sa, La Mezon Blanch Imaginez-vous! Misye mouri ak 15 morts sou lestomak li. E tout bagay fini. Se sa a wi pwoblèm nan. Il a été en retour abattu par des forces de l'ordre. 15 moun mouri sou konsyans li e li menm li mouri an retou. Dosye fèmen wi. Pa gen anyen ki ka fèt la non sinon ke otorite yo deside dedomaje fanmi viktim yo. Men apre sa. Ou pap janm konnen ki sa k te pouse l fè krim sila a. Ou pap janm konnen. Li mouri ak tout afè l sou kè li. Men, èske n konnen anpil fwa bagay sa yo rive nan peyi Etazini? Genyen anpil pwoblèm ki konn alorijin de tou sa. Defwa moun nan se konn yon sikopat. Defwa se yon moun ki kapab esiye yon revè nan espas sa a kote l vin fè krim nan. Li te kab koze avèk yon fi, fi a pa renmen avè l, fi a al renmen avèk yon lòt moun sa w tande a la. Li pran revanch li konsa. Li te kapab gen yon pwoblèm avèk pwofesè lekòl la, sa yo mete l deyò kèlke zane de sa e pi il fè se retou pou kapab vanje. Anpil pwoblèm wi. Se kòm si m santi nan gran sosyete yo, yon vègil pwoblèm konn alorijin yon dram. Sa p ap rive nan peyi Dayiti men sa n ap viv nan peyi Dayiti a s on katastwòf sou lòt fòm. Èske nou konprann? Se tris, on atan le diskou de Joe Biden un peu plus tard, se rasuran ke n ap gen chans pou n kapab fè w viv. Deklarasyon Joe Biden nan okazyon sila se vrèman tris pou le pèp ameriken. Dènyeman, nou sonje sa k te pase, yon nèg ouvri kout zam, li touye plizyè moun. Jounen jodi a la, se yon lòt bagay. Eske se pa yon fason pou dir Lèzetazini, ben ekoute, fòk ou aranje w. Fò w sispann fè ti peyi yo soufri. Nou pa alèz nan dram moun. Se pa konsa pou moun ap mouri nan peyi Etazini. Men ekoute, si. Peyi dayiti ap ranmase kadav nou mande w ede nou epi ou kite sitiyasyon ap anpire konsa nan men nou ebyen m panse ke yon jou sitiyasyon an gen pou l anpire lakay ou tou men se pa konsa m pa swete l janm konsa paske lè map gade sou yon foto de minè map gade vizaj pti moun sa yo de vizaj inosan ki ap pèdi lavi yo nan sikonstans sila je si vreman dezarsone. Jounen jodi, gras ak entènèt nou gen chans tande e wè sa k ap pase nan mond lan. Si w bezwen gen bon jan enfòmasyon sou sa k ap pase nan peyi Dayiti, sitou nan geto yo, branche chèn ou renmen anpil yo, RL prod ak Obsesyon Pwodiksyon ki travay men nan men ak anpil lòt chèn tankou Ayiti Divèsite. Pou w pa rate ankenn emisyon, lè w abone, klike sou ti klòch la answit fè yon lòt klik sou tout epi w deja valide. Mèsi poutèt ou fè pati fanmi an. Nou sòm les chaines de l'info. Fòm di nou ke bagay la vrèman grav paske gen anpil migran yap voye tounen pa bò isi. 21 mil 380 sòti nan peyi Etazini antre 19 septanm 2021 pou rive avril 2022. Se sa òganizasyon entènasyonal migrasyon fè konnen. Yo pap kite nou menm antre lakay yo. Yo pap kite nou e pa pran chans paske m kwè gen yon nouvèl lwa ki siyen la si w sòti Nan peyi Meksik ou travèse depi yo voye w tounen se Ayiti dwat e ou pap ka gen chans pou retounen Meksik sinon legalman. Donk nan va konprann bagay yo ap pi grav de jou an jou pou nou. Pa gen anyen nan peyi Dayiti pou yon moun ka viv nan peyi sila. Se kòm si m ta kapab di w tout sa k ap pase nan peyi Dayiti se yon fason pou di w ekoute fòk ou ale Sendomeng, fòk ou ale Meksik, fòk ou ale kanmenm yon lòt kote paske bon peyi sa moun pa kapab viv ladan li ankò. Kisa nap fè? Ki chwa nou? Nou pa konnen. Map gade poum wè Sendomeng mezanmi. Bagay yo grav. Bagay yo grav. Yap kouri dèyè Ayisyen. Ayisyen moute pye bwa. Se pwoblèm. Pa bliye mte di nou map pwopoze nou yon emisyon paske bagay la grav pou moun kap antre Sendomeng paske vous imaginez yon viza pou 400 dola. Lè w laba a chak mwa ou gon 20 dola pou bay pou tchèk. Pwoblèm. E bagay la pa pi bon ke sa paske lotbò a la. travay yo bon ou kapab jwenn yon travay pou manje men eske si w antre nan lojik sila antre legalman tcheke 20 dola pa mwa paske w nan peyi moun yo pou w ap lwe kay si w ap lwe yon kay aparaman ben pi piti kòb pou w ta bay pa mwa se 100 dola pou yon pyès kay bon ann imajine konbyen kòb ayisyen ap touche pou tout bil sa yo paske m pa kwè. w ap nan yon djòb ki ta kapab peye w omwen 5 a 600 dola ameriken pa mwa. Ann imajine! Kounye a la lòt bagay pou n di tèt nou, jan m wè y ap kouri dèyè Ayisyen la ki ilegal, donk Ayisyen ki ilegal an Repiblik Dominikèn ta kapab di se dinyite w ou pase anba pye. Antouka pwoblèm wi. Men fò m di nou ke nèg yo ap goumen anpil la wi pou ke bandi pa anvayi lotbò a paske bandi k ap sòti Ayiti. Bandi ki an Repiblik Dominikèn. Paske yè m tap gade yon video Jonas aka Timaoka kote ke gen yon seri de nèg de Dominiken ki antre nan yon stasyon sèvis. Nèg yo pran nenpòt 2 bwat lajan wi. E nèg yo fè aksyon an m pa kwè sa pran anviwon yon 1 a 2 minit. Gade pou nou wè. Patnè a pral nik desann machin blan an, kòm se swiv yo t ap swiv misye, kòm si misye te vin a machin nan epi misye desann, epi pandan misye ap desann epi yo ouvè pòt faw, yo, yo, yo antre, yo antre. Moun nan kwen yo kouri. Kon patnè li menm nan kwen an, yo tire la, y ap tire l sa, yo tire sou patnè, patnè k desann machin blan an, yo pa, yo pa, yo pa blese misye non. E gon, gon patnè li menm ki rete nan kwen koridò a, patnè k avèk bay, fò ta di mayo ble a. Konprann? Misye al nan koridò a, misye kanpe nan koridò a, m pa konn si misye sou l sou paske l t ap bwè. Konprann? Misye kanpe, tout moun kouri, tout moun gade yo wè e vòlè yo kouri, yo kouri, misye kanpe ret nan pwent koridò a toujou. Konprann? Misye ret nan pwent koridò a kòmsi misye ap jofe. Konprann? Avèk yon ti keps nan men l. Patnè a rale baryè a. Wè patnè a rale baryè a. Konprann? Misye ale. Misye, misye, misye antre yo gen, gen yon gon valè k antre, gon valè, gon valè ki ret deyò, ou konprann? Epi, epi, epi ap kontwole, ou konprann? Ap kontwole. Sa ka 12 lan rete nan pòt la, fò ta di sekirite l ye, ou konprann sa m di w lan, ap kontwole. ap kontrole, ap jofe, ap kontrole tout kote. Yo, bay taktik nèg yo vòl gwo gwo gwo gwo gwo kantite e brat lajan, sak lajan nèg yo pran nan bagay sa yo. Nan ponp gaz wi. Brat lajan, brat la plen ti sak ladan, yon seri de ti sak. A gade, nèg yo gade e plizyè milyon peso wi. Nèg yo leve la nou sèl jou nou ponp gazolin wè li wè kòman yap sòti a lajan wè wè lajan èske wè lajan nan yon bwat wè lajan yoo epa ti kòb non min lo lajan wi lo lajan nèg yo pran nan ponp gazolin sa los mamejes sa pase nan santo domingo este ou konprann wè. Machin ap sikile deyò a, anmwey. Patnè a nou te wè ki te kouri nan kwen an, ki te desann machin nan, ak epi nwa nan tèt li an. Ou pral wè patnè ki te kouri nan kwen, ou pral wè misye soti. Yo mare ponyèt misye. Yo gentan mare misye anndan. Yo men, yo gentan mare moun anndan yo men. M gentan mare. Nèg yo mare moun. Yo pran lajan an, yo lage. Anmwey, nèg yo fè tout travay sa a nan 2 minit kèlke segond. Anmwey. Eey nèg yo gentan lage nèg yo gen nan 2 minit ann di nan 2 minit nèg yo gentan lage la la yo gentan lage lontan ou konprann e di ou pral wè patnè a la ki pral soti aprè sa ou pral wè patnè a pral soti nan kwen an ou konprann li pral soti nan kwen an pral pral pral pral pral parèt avèk bagay li nan men minòt demokrasi l ti minòt demokrasi nwa yo bay wè misye soti. Lè mizè ap parèt, eh. Kredi Jonas Gustave, donk se yon fason pou m di nou ke, ebyen, anpil fwa w konprann ke bagay la bon yon kote, ebyen, bagay la konn rèd tou. Donk ou menm ki Ayisyen ki an Repiblik Dominikèn, fòk ou fè trè atansyon si w pa bezwen pa sòti. Paske nou konnen bagay la pa bon vre nan peyi Dayiti. Sendomeng li miyò men gen yon lè k ap rive humm li kapab pi grav. Bon antouka fò m di nou ke genyen Normil Kerby ki se yon sòlda FADH katriyèm pwomosyon Ekwatè misye tonbe anba bal nèg ak zam ki t ap sikile sou moto zòn plas Sen. Tann. Daprè yon pwòch sòlda a, misye ta resevwa anviwon 7 bal. Gade yon krim mesye! Gade yon krim mezanmi! Chak jou se krim nan peyi Dayiti. Ou imajine yon nèg ki al pran fòmasyon nan peyi Ekwatè, ki pase yon bon bout tan ap pran fòmasyon, ki antre nan peyi Dayiti pou kapab sèvi peyi l, bandi san fwa ni lwa chwazi egzekite l! Waw! Hum! Chaje! Men peyi nèg yo konprann ki kapab chanje a. Hum! M pa kwè sa non. M pa kwè sa. Se grav. Men banm di nou yon bagay mesye. Nèg ki a lorijin tout sa k ap pase nan peyi sa a. Bondye gen pou l poze nou kesyon. Listwa gen pou poze nou kesyon. E lè sa a fòk nou reponn. Mwen menm m prè pou m reponn de tout sa m fè. Si m te touye yon poul, m ap reponn pou li. Men banm di nou yon bagay mesye. Bagay la pa t ap janm fasil konsa. Pou vini sou latè. pou ap touye moun, pou ap lage zam nan men bandi pou touye moun, epi w ta konprann ke bagay yo t ap bèl, menm jan ak tout moun, pa gen pwoblèm, n ap tann, paske gen yon kafou n ap rive, kan menm, fòk yo jije nou, e lè sa a, m ta renmen, wè nou, m ta renmen wè nou, paske. Kanmenm, nou gen pou n reponn kesyon swa lanati oubyen swa listwa. M pral kite nou avèk ribrik envite di jou nou men, jis avan, fò m di nou jèn nan peyi a, pa kwaze bra nou ap gade sa k ap pase a. Mwen konnen gen anpil nan nou ki, m ta kapab di, gen diyite lakay nou. E lè w gen diyite, ou pa kab kwaze bra w pou w kite moun san diyite ap mache sou ou ap touye w. positive. Le sèl mo ke j'utilise pou vous ankouraje se positive. Positive nan tout sans. Pran yon seri de inisyativ pou nou sòti tèt nou. Paske dèfwa leta gen dwa pa janm fè anyen pou nou men nou sòti tèt nou. Pran yon seri de inisyativ pou nou bloke yon seri de bagay. Nou anpil. Nou anpil. Eleksyon pral fèt. Kanmenm ap gen eleksyon. Pran inisyativ nou. Pral gen yon seri de bagay kap fèt. Jis pran inisyativ nou. E nou kapab kanpe an kwa pou n di non ak yon seri de demach. Baton nan nan men nou, degaje nou. Antouka, m ap kite nou avèk envite di jou nou toujou prezante pa Manuel Yves. Bonjou, bonswa Louinès, bonjou Sentil, kòman nou ye mesye? Ou nan fòm Manno, nou salye w e nou salye tout oditè, oditris Radyo Scoop FM. E donk sa ki mennen m maten an se pou m fè pa a popilasyon yon inisyativ, yon strikti ke nou menm jèn pwofesyonèl, jèn etidyan Nòdwès se mete tèt ansanm pou n òganize. Donk m panse ke e. ravi de ça. Mhm. Mhm. Oui, bonjour. Bonjour, et bonjour à auditoire qui a attendu nous, et merci de nous permettre d'être là ce matin et comme nous dit le nom, c'est Lens lui, natif et de Port-de-Paix du Nord-Ouest. Et c'est un plaisir pour nous là, pour nous capables d'échanger ensemble autour De inisyativ sa a ki se Nòdwès tout kote. Bon, moun yo ap tande Nòdwès tout kote. Ki sa k anndan Nòdwès tout kote a? Ki sa l ye? Èske s on òganizasyon? S on mouvman? Ki sa Nòdwès tout kote a ye? Bon, Nòdwès tout kote a li menm se, bon m ka di se yon mouvman. Donk, an jeneral misyon nou se s'unir pour refonder. Donk se pa vrèman yon pati politik men se jèn sèlman ki ladan l. Konprann nou regwoupe de pwofesyonèl ki nan tout departeman yo e sa ki aletranje tou. Donk yon fason pou ke depi konnya pou jenerasyon davans lan kapab fè yon refòm nan Nòdwès e ki kapab posib pou tout Ayiti. Donk se yon mouvman, se pa yon pati politik. Donk Nòdwès tout kote, se pa Nòdwès sèlman men lòt depateman jèn ki nan lòt depateman yo envite egalman a entegre Nòdwès tout kote. Vwala. Alò pou nou kontekstyalize priz de pawòl nou an, li ta enteresan pou nou kapab plase lè bè avan la charyo. Donk sètadi et aller de 1 à 2. Mhm. Mhm. Et il faut que nous disions et avant tout que Nord-Ouest tout côté, hein, c'est une initiative qui t'a pas vu le jour et après deux constats que nous-mêmes nous avons fait. Donc le premier, c'est donc la fuite du cerveau des jeunes du Nord-Ouest. Donc c'est une fuite de cerveau que nous constatons dans le département du Nord-Ouest. Et deuxièmement, Se le désir du vivre ensemble ke nou trouve lakay chak grenn jèn ki soti nan Nòdwès kap evolye dan dotre departeman. Puiske avèk rarte inivèsite ki genyen nan Nòdwès, tradisyon an se konsa apre ke nou tèmine etid klasik nou, donk nou toujou bat pou nou rann nou swa dan Lartibonit, dan Lenò ou vini isi a Pòtoprens pou nou kapab etidye. E lòske nou deplase konsa kòm jèn, e lè nou rankontre o travè dè ri, donk nan depateman ke nou al enstale nou, donk nou toujou remake, menm si lè nou te nan Nòdwès, donk pa t gen vrèman yon amitye, pa t gen vrèman yon rekonesans, men depi nou rankontre ayè toujou gen yon dezi du vivre ensemble. Ebyen se la ke nou ta pral vini kòm jèn pwofesyonèl, nou di men poukwa, donk si tout fwa ke nou gen tout jèn sa yo ki ap fuite, donk tout sèvo sa yo ki ap kite depateman, E lòske nou deyò nou wè ke gon trè bon amoni antre nou menm, donk poukwa e donk nou pa e an kèlke sòt rasanble tout enèji sa yo epi oryante yo e vè yon inisyativ ki kapab ditilite e komin, ditilite piblik. Ebyen se konsa ke Nòdwès tout kote a, donk li se jan konfrè lan sot di l, yon mouvman ki regwoupe tout resòtisan nòwezyen ki ap evolye dan lè departements du Nord et de l'Artibonite de l'Ouest. Kote ke nou rejwenn ansanm, donk misyon an se regwoupe otou d'une menm tab les rejetons du Nord-Ouest e avèk yon inik objektif. Donk Nòdwès tout kote ale pa yon òganizasyon kòm lè zòganizasyon tradisyonèl ki toujou gen de nonbre objektif e a fòs de voulwa faire toutes choses en même temps yo konn pèdi nan demach yo. Donk nou menm nou gen yon objektif inik ki se Redije e pwomouvwa yon pwojè de sosyete oubyen yon plan de devlopman depatemantal. Donk, piske ou konnen byen fonde inivèsite a se travo de rechèch syantifik yo, nou menm kòm pwofesyonèl, kòm inivèsitè ki soti nan Nòdwès k ap evolye, donk ki chwazi met tèt nou ansanm pou n fòme antite sa, se objektif nou. Donk, se gade Nòdwès avèk yon zye kritik, kote ke nan pwojè de sosyete sa ke nou ap mete sou pye, donk nou gen dè depateman de rechèch. ke nou klase pa òd de priyorite anndan anndan estrikti sa. E mwen panse ke aktyèlman nou nou anviwon regwoupe 500 aderan pou le moman prezan sou Lwès la, sou Lwès la pandan ke n ap travay sou Nò ak Latibonit paske se vrèman nan 3 depatman sa yo ke jèn Nòdwès yo eparpiye donk nan pèspektiv rechèch di savwa lan. E pi e lòske nou regwoupe jan m di a donk nou gen anviwon 6 e depateman de rechèch ke nou klase pa òd de priyorite Premyèman, nou genyen depateman de lagrikilti, donk ou konnen pa gen moun san manje, pa gen peyi san manje, moun pa ka viv san sa, donk kote ke nou genyen de jèn ki fakilte Damyen, fakilte agwonomi, donk nou genyen de jèn ki nan medsin veterinè, donk se yo menm ki pral regwoupe yo ansanm pou kapab. e reflechi sou pwoblèm ke Nòdwès ap konfwonte nan domèn sa. Se konsa ke l ap ye pou chak depateman de rechèch yo. Donk y ap gen premyèman pou idantifye pwoblèm ke depateman nou an li ap konfwonte nan domèn sa, e dezyèmman e pou pwopoze dè solisyon, e twazyèmman prezante yon plan dentèvansyon estratejik. Alò se twa sa yo ke chak depateman de rechèch yo y ap genyen kòm misyon, e nou panse ke. Se trè enteresan paske de no jou nou nou nou gon lòt diskou, nou gon lòt bagay ke n vle vann de jenerasyon nou an depi twò lontan donk ke yo etikte de yon yon pakèt bagay ki ki malsen, ke yo etikte de tout sa k pa bon. Donk nou vle nou menm kounye a pou nou kòmanse vann yon lòt levanjil, kòmanse prezante yon lòt imaj e se sa k fè ke nou remèsye w e di fèt ke ou te dakò pèmèt nou la donk pou n kapab pale jèn ki anvi reve, jèn ki anvi byen ke kontèks yo pa ta pèmèt sa paske anpil jèn lè nou abòde yo nan sans sa Jèn nan li menm li ta vle miyò pou lakay li, li ta vle mye de de espas kote l soti an. Donk nan sans sa a nou panse ke li enteresan, lòske yo wè bibliyotèk, yo wè sant kiltirèl, kòman w ka konprann yon depateman pa gon bibliyotèk, pa gon sant kiltirèl, donk pa gen anyen nou kapab di, donk ki ta eseye oryante jèn yo donk nan dè inisyativ ki. ap enteresan. Bon mesye se depi kilè ide sa li jèmen li ap jèmen e lèn di pa egzanp nòdwès tout kote eske son bagay ki gen 3 mwa 1 mwa 1 an 2 zan? Anfèt e. Lide, donk nou kapab di ke sa li vini apeprè 6 mwa de sela, 6 mwa. Men premye rankont ke nou te fè pou nou te rankontre de jèn pou nou te kapab mete sou papye ide a, donk sa gen 3 mwa anviwon. E se nan kad sa ke nou pase la pou nou kapab vreman fè yon envitasyon nan kad premye aktivite ke nou pral genyen. E nan Nòdwès tout kote a. Nou sot mansyone li, nou gentan a 500 aderan. E aderan sa yo, yo nan depateman de l'Artibonite, du Nord. Non, 500 sa yo nan Lwès sèlman. Nan Lwès sèlman. Nan Lwès sèlman, se di de moun ki soti nan Nòdwès. Dans les 10 communes du Nord-Ouest. Eske li osi, li te fasil pou nou, pou nou mobilize aderan sa yo? Bon, se te trè fasil, selon mwen menm, paske youn nan bagay ke nou te fè sèlman, donk se te al inivèsite, donk kote m ye a Inivèsite Notre Dame d'Haïti, donk m konnen yon seri de jèn ki soti nan Nòdwès, epi m di a men kisa k ap fèt, epi yo menm yo gen yon seri de jèn swa ki soti nan menm komin avèk yo, ki se fanmi yo, yo di men kisa k ap fèt. Donk pa t gen vrèman yon efò ke nou menm pèsonèlman ke n te fè, s on mesaj ke tout. M te kapab di se yon inisyativ ke jèn yo yo menm yo t ap tann. Paske sa vin pèmèt ke nou agrandi fanmi lan. Ou vin wè ke antre nou menm, donk ka gen yon jèn ki bezwen yon enfòmasyon, yon travay, donk se kòmsi se yon plezi. Donk pa t vrèman gen yon efò ekstraòdinè ki te fèt pou sa. Se sèlman nou fè de gwoup WhatsApp, Telegram, epi nou pataje lyen yo. Se gade nou wè ke que vraiment je n'ont pas adhéré, -hmm. pas adhéré mhm. jusqu'à date. Mhm. Donc, est-ce que déjà nous avons de réunions et dans des espaces physiques, côté nous discuter de ensemble de problèmes et, le département lui-même l'a fait face? Oui, et nous rencontrer, nous rencontrer en présentiel, E apreprè 3 fwa, 3 fwa. E men se poko vrèman sou pwoblèm depateman. Nou poko atake pwoblèm yo. Men nou plis rankontre sou pwosesis lansman òganizasyon an pou nou vann òganizasyon an a peyi a, a depateman nou e a dyaspora ayisyèn nan. Donk nou konte fon lansman ofisyèl. Wi, ap gon grand premyè ke nou ap òganize. Se kilè? Alò se egzakteman. et donc, on capable dire essentiel visite noire. Et lancement, c'est prévu pour le vendredi et 17 juin. Vendredi 17 juin, à compter de 2h30, c'est à l'auditorium de l'ONA, à Delma 17. Vendredi 17 juin, à compter de 2h30, à l'auditorium de l'ONA La Delma 17. E grand première sa, e kisa ke nou ap vann ladan l? Kisa ke nou ap prezante a piblik lan? Donk se pral yon moman de retrouvay, yon espas de rasanbleman kote ke nou fè yon envitasyon a la kominote e nòrwezyèn vivan dan lwès, donk tout jèn nòdwès, tout jèn e pwofesyonèl e inivèsitè ki soti dan le nòrwès ki ap evolye isi, donk nou fè yo e sète grand envitasyon. Kote ke nan nan kozri sa ke nou pral òganize, donk n ap gen yon konferans de deba e avèk evantyèlman Maitre Henri Marge Dorlean ki se yon Aîné du Nord-Est, donk yon Rejton du Nord-Est egalman e ki a ekri le le livre à succès e Change-toi toi-même et change ton pays. Alò se anba tèm ki di le Nord-Est et ses fils, tenant compte de leur marginalisation, peuvent-ils se voir comme l'élément déclencheur du développement d'Haïti? C'est-à-dire, se gade kòman ke Nòdwès ka patisipe nan elan nasyonal la, nan redresman bak nasyonal la, puiske listwa raple nou ke Nòdwès li te toujou aktif, donk nan kesyon rechèch myezèt la anndan peyi a, donk si nou t ap site Kapwa Lamò, yon seri de moun ki soti nan Nòdwès. Donk se sa, e n ap genyen tou nan lansman sa, nan kozri sa, yon somè ekspoze de inisyativ lan, ki sa l ye, objektif lan, ki sa l ye, donk ki sa nou vle fè egzakteman. Donk n ap eksplike sa a jèn yo, kote yo menm tou y ap gen chans pou yo kapab reyajir, poze kesyon e tou sa. E pi tou n ap genyen 2 atis ki se moun Pòdepè, donk ki ap la pou kapab anime espas lan, se Atròs, Rockfam, Rockfam, e nap genyen tou Kenefes e ki se donk yon manb powèt revolte donk e ki ap la ansanm avèk nou e nan lansman mwen panse ke se tout ansanm de bagay sa yo ke nap vann nan lansman e nan lansman tou nap genyen e yon ansanm e de donk yon ansanm dene di departement ki ap la e pou nou ta site pa egzanp e. Doktè Agabus ki se direktè de l'OFATMA, nou genyen Pierre Martin Tatout ki se moun Nòdwès de l'emission Matin Débat, donk nou gen ansyen premye minis lan Enex Jean Charles se moun Nòdwès, donk tout moun sa yo ki ap prezan, donk nou menm sa nou fè a nou fè yon bagay enpasyal, donk se pa yon estrikti politik men nou panse ke nan ideyoloji pa nou, ke nou ka fè yon bagay ki enklizif, kote ke tout moun ap sou tab la, e n ka aprann de siksè nenpòt moun e de echèk tou nenpòt moun. Donk echèk ke Eneo te pran, nou pa oblije pran l. Donk se pa pou lapolitik, men nou panse ke kòm moun ki soti nan Nòdwès, e ki soti a partir du rien, byen sur, donk a partir du rien, donk nou menm tou jodi a, donk ki poko gen yon travay, ki poko gen yon kapital nan men nou, nou ka. e petèt kopye sou moun sa yo, byenke yo ka gen erè ke yo fè, men nou swete ke yo la nan espas la pou kapab vrèman propulse, donk pou kapab ede jèn yo an kèlke sòt kontinye reve. M panse se sa. Donk aktivite 17 jen an, èske li eksklizivman ouvè, l ap eksklizivman ouvè avèk moun ki soti nan jèn nan Glòs? Eksklizivman ouvè. Wè. Ok ok bon mennan ou sot pale talè a de les rejetons du nord-ouest eske ki agiman ou genyen lò ou evoke konsèp sa a? Bon e jisteman lè nou pale de rejetons du nord-ouest donk nou panse ke se tout tout moun anfèt ke e Nòdwès patisipe nan elan yo, tout moun ke Nòdwès donk kontribye donk nan sa ke yo ye, donk swa pou le byen ou pou le mal, se nan sans sa ke lè nou pale de Rejetons du Nord-Est nou panse ke son ansanm de moun ke swa nan sipò ke Nòdwès ba yo, swa nan fason ke Nòdwès te fè yo konfyans epi ke yo vin arive kèlke choz, m ta bliye tou nou gen Carel Pèd Donk ki gen envitasyon ki ap prezan avèk nou, Ilè di Nòwès se egalman. Se sa. Ok. Bon, bon, mesye, eske lè nou sible sèlman de jèn, eske nou pa, ki jan m te ka di sa, krenn aske yo di nou fon bagay ki esklizif, e egalman lè nou pale de moun Nòdwès? Sèlman eske nou pa krenn ke yo kritike nou paske son bagay esklizif eh? Bon, e an se sans, e nou pat vle vrèman ekskli moun nan inisyativ la. E bon, pou pou m byen di tou, donk, m pa panse ke si yon moun ta gen dezi patisipe ansanm avèk nou nan lansman ke ap gen yon baraj sistematik pou sa vrèman. Men envitasyon an, donk piblik sib lan, se sa nou ta vle di, piblik sib lan, Donk se ouvè a tou l mond. E men piblik sib la, se pou n ka make konsantrasyon an li fèt donk sou jèn ki soti nan Nòdwès yo. Men sepandan donk e kòm sitwayen di mond, kòm moun tou ki gen grandè dam, ouvèti despri, donk nou pa ta ka vrèman, paske gen moun n ap travay avèk yo dayè ki pa di Nòwès. Ok, tankou gen moun ki itil e lan e structure sa ki pa du Nord-Ouest ou menm pa egzanp donk ki ban nou mikro sa e donk se ou deja fè pati prenant de de de yon tèl inisyativ paske ou patisipe donk nan ede nou atenn bokou plis de jèn Nord-Ouest e ke nou konnen ki vrèman e akro a stasyon sa depi nan Nord-Ouest ki rele sou radyo jenerasyon 80 e donk m panse ke se sa. Ok bon e se pa esklizif donk moun yo pa bezwen mezentèprete sa e bon e jèn nòwès yo privilejye men lòt moun kapab patisipe donk eske e evenman nan ona 17 jen e e se ouvè se gratwi pa gen ankenn kondisyon ki reyini pou de moun patisipe notamman moun ki pa nan nòdwès. Paske moun Nòdwès yo, yo privilejye, nèspa? Bon, m kapab di se gratui, men nou kapab rekeyi ofrann volontè. Donk, sè di nou pa fòse moun dirèkteman pou vin bay lajan. Donk, si kè w ouvè pou ban nou, donk, n ap resevwa yon fason pou nou kapab finanse Alò, e pou lenstan, e nou kapab di non, e nou poko paske nou potko vrèman vann Ok. e inisyativ lan. Ok. E se nan kad sa ke responsab kominikasyon e estrikti Nòdwès Tout Kote an, e donk li te planifye tourne medyatik sa, se nan youn nan E vize youn nan objektif toune medyatik lan se pou kapab vrèman eseye gade kòman nou kapab atire rega dyaspora nòwezyèn nan sitou. Nou konnen ke Nòwès se yon vil, se yon depateman ki bay anpil, anpil, anpil dyaspora, anpil moun ki ap viv aleksteryè. Alò nou panse ke se nan sans sa. E prensipal finansman ke nou genyen se sèlman sa nou kolekte antre nou menm. Paske ekip finans lan te mande aske chak jèn kapab patisipe a yon nivo. a yon nivo paske youn nan bagay ke nap vann de nos jours a jèn pa nou yo nou kòmanse montre yo ke tout sa ke wap jwi ke ou pa peye pou li donk se ou menm ki machandiz la donk se ou menm ki pase kòm kòm objè ke yap vann nan alò se sa ke liye nan politik pa bò isi donk moun nan plis vle jwi san envesti. Donk, nou nou aprann yo pou yo patisipe. Donk, lè sa y ap gen dwa pou yo mande kont. Lè sa y ap gen dwa, y ap gen, y ap gen tout e, e, donk abilite, donk pou yo mande kont. Se nan optik sa ke jodi a la nou panse ke nenpòt moun e ki ta kapab vrèman vle ede e avansman estrikti usa a puiske nou gen yon, bon, yon bidjè estimatif ke nou te fè ki te ozanviwon de, bon, 80 mil dola ayisyen. Donk, lòske nou pran e frè pou e lokal tou sa loske nou pran de plak donè ke nou vle remèt a ansanm de moun ki itil a inisyativ la konfeksyon de mayo e sitou atis ke nap gen kap soti nan nòwès ke nou gen pou nou ebèje restore e sitou peye transpò pou yo donk m panse ke nenpòt moun ki ta vrèman vle ede nou swa an nati ou an espès e donk ki kapab mete kwakseswa a la dispozisyon nou sitou an matyè de dekorasyon gon pakèt bagay. ke nou menm nou gen bezwen, ebyen se nan sans sa, e jodi a nou pwofite de mikwo an pou nou kapab fè apèl a nenpòt moun ki vle kontakte nou. Avan nou ale nap kite 2 nimewo de telefòn pou yo kapab kontakte nou. Donk si ou ta vle vrèman fon bagay ansanm avèk nou, donk e nan konfeksyon mawon n gen pou n fè, wadèvè sa n gen pou n fè, si w gen yon antrepriz tou ou kapab. gratifye nou oubyen fon bagay an kelke sòt pou nou m panse ke se ap trè enteresan paske nou menm nou pa kwè donk nan pot boure bay yon moun pou finans yon aktivite enpi pou moun nan pran patènite aktivite a donk se pou kontèks politik peyi nou byen ke se pa tap yon mal an swa men nou oblije fon analiz sosyo politik donk pou nou gade kòman ke nou ka enpe endepandan donk nan. tenu e structure sa. Nou mèt tou kominike nimewo telefòn yo pou moun k ap gade n, k ap tande n, ki ta vle patisipe nan reyisit grand lansman sa a n ap fè 17 jen k ap vini la a nan ona. Kominike nimewo telefòn y ap jwenn nou. Wi, 46 00 23 37. Èske nimewo sa yo disponib pou kòl? Wi, nimewo sa a disponib. Sa se nimewo pa mwen. Donk, te gen responsab finans lan ki te dwe vini ansanm avèk nou, donk li pa vini. Donk a kenpòt moman, depi ke yo bezwen bay patisipasyon pa yo, donk yo kapab kontakte nimewo sa a. Donk reprann nimewo a ankò. 46 00. 23 a 37 e answit si genyen tou kèlke lòt moun Nòdwès ki pa ko antre an kolaborasyon avèk nou donk yo kapab itilize nimewo mon ka e alò WhatsApp mwen ki se 33 54 59 54. Ok donk an se konsèn dyaspora e Nòdwès se kote k bay anpil dyaspora e nou pa sible jèn e. nan dyaspora a, notamman jèn ki soti Nòdwès yo nan kad gwo mouvman sa a? Alò, nou pa vrèman genyen yo ansanm avèk nou sou gwoup ke nou gen aktyèlman yo. Men sepandan, nou panse ke n ap travay pou yo menm, n ap travay pou nou kapab entegre yo nan inisyativ sa yo. M panse ke jan responsab kominikasyon an di l. Yo kapab tou save nimewo sa yo enpi kontakte nou. Nou panse ke n ap kontan echanje ansanm avèk yo paske se ansanm pou nou fè peyi a. Se ansanm donk pou nou kòmanse pwojte lavni. Se konsa yo fè peyi. Donk se planifikasyon, se plan de sosyete, pwojè de sosyete. Donk fòk yo gen de moun ki dakò ke jounen jodi a la, donk fòk gon elit, fòk gon seri de moun ki chita yon kote k ap reflechi sou peyi, k ap reflechi sou pwoblèm peyi, kisa nou vle, kisa nou. nou swete fè. Ebyen se nan kontèks sa, jan nou t ap di a, donk pou nou pou nou kapab vrèman fè yon ramasaj ke nou menm Nòdwès tout kote, donk kòm elit entelektyèl, donk sa se pa se pa yon uzurpation de titre, paske tout jèn ki soti nan Nòdwès ki al nan lòt depatman yo se toujou nan yon pèspektiv de recherche du savoir, se toujou pou y al et donc excellé yo davantaj dans le domaine intellectuel alors tout jèn sa yo se yo menm ki konsidere elit intellectuel et nòdwès lan ebyen nou menm kòm elit intellectuel nou di men kisa n vle pou depatman nou et fòk nou di tou pou oditwa lan ki kapab konprann ke yon tèl initiative donc li li dans l'air et fòk nou di pou yo menm ke se yon plan ki. ki byen prepare, kote ke apre nou fin redije plan de sosyete sa ki evantyèlman rele Nòwès 2050, le futur phare des Antilles, donk se sa ke non pwojè de sosyete a, Nòwès 2050, le futur phare des Antilles. Apre ke nou fin redije l, donk n ap genyen pou nou kapab vann li, pou nou kapab prezante l premyèman a Leta santral, prezante li a des bailleurs de fonds internationaux, a ong yo, a des ambassades, n ap prezante l a la diaspora haïtienne, donk e. Dènye travay ke nou pral genyen pou nou fè, se atravè mèri, lè, donk 10 mèri ki nan depateman Nòdwès la. Se yo menm kòm ajan de devlopman, donk nou pral enpoze yo men ki sa n vle, men ki sa n vle kòm plan de devlopman pou, pou lakay nou. Donk se pa, se pa yon bagay ki dan lè, se, se trè pwatik, donk pwojè de sosyete sa, kote ke nou, nou pral genyen. e pou nou kapab chita avèk lè mèri e pou nou di yo donk me ki sa ke nou menm nou egzije e sitou nou wè nan peyi a donk yo vrèman e pa fè e limyè sou sou sou mèri yo ki se ajan de devlopman donk wap gen de mè ki ap ki ap vrèman e rive nan tèt mèri sèlman pou slogan pou popilarite san yon pwojè de sosyete e devlopman peyi a kolektivite teritoryal yo l chita donk nan konsèy mèri yo l chita donk egzakteman. nan katèl ki pwal pran tèt mèri yo. Ebyen se nan sans sa ke nou panse ke nou menm, donk nenpòt moun ki pwal vin fè kanpay nan Nòdwès, ki pwal vin fè wadèvè sa w ap fè a, donk nou gon plan, nou gon bagay ke nou di men kisa nou vle pou chak di komin yo, donk men men konbyen lopital, men konbyen sant sante e n ap fè dè travo de teren pou n di ke donk la men kisa n vle e sitou Nòdwès gon grand atraksyon touristik sou li. Yon grand atraksyon touristik. Donk nou konnen dènyèman Kanye West te vini, donk li ale Nòdwès avèk Jovenel Moïse de regrete memwa. Donk sa vle di gon pakèt moun ki gen zye sou Nòdwès. Donk m panse ke sa se pa vrèman pou nou fè pase le tan, men se yon pwojè ke nou bay tout nou menm ladan e nou panse ke nou pa yon peyi de rechanj nou menm. Nou pa yon lòt kote n prale e se la ke nou pran desizyon. Nou pa gen kenn vagabon, kenn moun ki ka petèt nan yon demach e suicidè pou fè nou konprann ke peyi a envivab. Nou pa kwè nan sa. Nou pa kwè nan sa. Nou plis kwè ke nou menm, donk nou gen kapasite pou nou enfliyanse de jèn. Nou gen kapasite nou menm kòm jèn entelektyèl pou nou enfliyanse opinyon piblik la pou moun yo kòmanse kwè ke gen lespwa pou Ayiti. Se sa. Bon, e pwojè sa a, m espere ke li enplemante, e si l enplemante, li kapab vin yon Pwojè pilòt, anpil lòt depatman kapab eksperimante li. E dayè, slogan nou Syoni an pou refonde. Refonde, se pa refonde sèlman Nòdwès, men èske n konte refonde Leta, refonde Ayiti? Wè, egzakteman. Egzakteman. Donk se yon pwojè anbisye. Wè, wè, wè, wè. Nou pati di Nòwès, men m panse ke objektif lan se Ayiti. Objektif lan se Ayiti e ke nou pa ta osi egoyist a se pwen pou nou pou nou chita yon tèl pwojè sou Nòdwès sèlman. Donk nou nou nou nou pran yon echantiyon pou nou kòmanse travay e pou nou kapab an kèlke sòt e ra e donk pran e konfyans popilasyon an pou nou montre men ki sa nou te fè lakay nou e sa ka ban nou notoryete pou nou aji e nan nasyon an. Donk nou pale de 2052? D'avoir été là e nou panse ke se vrèman yon espas ki degaje anpil enèji e nou panse ke ti kout pale sa ke nou fè jodi an la donk li ogmante e li an kèlke sòt e anplifye sa ke nou menm nou gen kòm anbisyon pou peyi nou e nou envite tout moun vini ansanm avèk nou e vandredi 17 jwen 2 zè 30 Auditorium de Lona E nap tann tout moun avèk Atròs Rockfam, Kenèfès epi le Pwofesè Henri Maj Dorlean ki ap la pou kapab prezante yon konferans epi nou menm kòm responsab Nòdwès tout kote kap la pou nou kapab vrèman prezante kisa inisyativ lan ye. Mèsi bokou e nap kite ansanm avèk Edgalie pou plase lè dènye mo. Wi e sa ke map ajoute donk map rebay nimewo an ankò se 33 54 59 54 pou tout pitit Nòdwès ki poko an kontak ansanm avèk nou. Yo kapab kontakte pou yo kapab sipòte ansanm avèk nou strikti sa. Donk mwen remèsye tout oditè yo ki te prete nou zòrèy yo. Mwen remèsye Mesye Manno pou akseptasyon de envitasyon sa. Donk mwen remèsye nou. Dakò. Ala. Mèsi bokou Edgarly. Mèsi Mèsi Lens. E se avèk plezi pou m te resevwa nan espas la maten an. N ap raple mesye sa yo fè pati de Nòwès Tout Kote, yon estrikti ki gen pou lanse ofisyèlman 17 jen k ap vini la nan Pòtoprens nan ona e kote envitasyon fèt a tout jèn ki soti nan Nòdwès egalman lòt moun ki pa nan Nòdwès piske